Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou kontan pou n avèk ou sou chanèl sila. Nou kontan poukisa paske nou wè kiyès fanatik RL Prod yo ye. Ekoute, on a pase yn semèn san poste. Ebyen, nou te gen ti pwoblèm pa nou nou t ap jere, men, se lè ou gen pwoblèm pou konnen si w gen bon zanmi. M gen anpil bon zanmi. M gen anpil moun ki renmen m. E m gen anpil moun tou k ap priye pou mwen paske lè yo pa tande m, yo prèske kriye, yo pa konn ki sa pou yo fè. Sa ale dwat nan kè m paske, Écoutez, beaucoup de gens m'appellent. Beaucoup de gens m'envoient des sms pour me dire, Écoutez RL Prod, nou pa tande w. Ki sa k pase au juste? E mwen te plonje totalman dan la diskresyon, gen mesaj mwen reponn, gen mesaj mwen pa reponn. Menm ti bagay la. Sa pwouve m, tou senpleman ke genyen yon fizyonman antre nou menm avèk mwen. Mwen pwomèt nou, mwen p ap fè nou wont. M ap toujou mache nan menm chemen impartialité Parce que c'est ça qui fait tout le monde ça yo, nous en peu de temps. Des gens qui nous disent, est-ce qu'on malade, dit ça qui passé. nous avons le pile problème le fait que nous pas attendons RL Prod. Ben écoutez, ça c'est un véritable test. Et ça passe bien. Parce que dans la vie, quand on fait quelque chose, on attend toujours un retour. Et comme j'ai dit souvent, ce retour, il doit être positif. Je me senti que Rotou la li pozitif. e map travay davantaj poum kapab satisfè chak grenn nan nou mèsi pou sipò nou mèsi le fèt ke nou toujou la pou mwen sa m touch enòmeman. C'est parti pour votre émission Écoutez, au nom du peuple haïtien, au nom de tout moun kap viv nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, map di nou pa kapab ankò. Mesye leta, nou pa kapab ankò. Mesye Ariel Henry, Nou pa kapab ankò paske se ou menm ki sèl kòk ki nan bas kou w la, Mesye Leon Charles! Bokou de jan t'apèl enpostè! Je te konsidè toujou kòm chèf de lapolis paske se ou menm ki toujou chèf. Ekoute, kès ke vou fèt? An regardan la sitiyasyon an fas, ki sa w di tèt ou? An venkatrè, dis moun kidnape! Sa pa di nou anyen? Sa poko janm di nou anyen toujou? An 2020, te gen yon sitiyasyon katastrofik nan peyi Dayiti. E an 2021, pa gen tèm non pou kalifye sa k ap pase nan peyi a la a. Donk, yo vle di nou, rete lakay nou, pa janm met tèt nou deyò menm, paske depi nou mete tèt nou deyò, se pou malè nou. Ekoute, le dimanch 26 septanbre 2021, nou pral asiste. Ak yon sèn orib, de bandi antre nan yon legliz, ki sa yo fè? Sonje byen wi, ki sa yo fè? Yo pran yon dyak legliz la, yo tire l e yo ale ansanm avèk madanm ni. Hum! Nèg ki gen gwo zam nan men yo envesti legliz sa a ki te nan adorasyon dimanch 26 septanm 2021 an, setè di maten. Legliz sa a se yon legliz referans, m ta kapab di se menm yon patrimwàn pou peyi Dayiti. Premyè egliz batist nan wout La Reyinyon nan Pòtoprens. Diakr Silner Lafaille pèdi lavi l nan sitiyasyon sa. Madanm ni kidnape, plizyè lòt moun sòti blese nan kad atak sila. Se lasware di samdi 25 septanm 2021. Le diacre, avant de dormir, comme d'habitude, il prie et li priye pour que peyi sa kapab chanje. Le lendemain, 26 septembre 2021, li pral fè les frais de la barbarie des bandits dans le pays. Sept heures du matin, diacre la antre nan legliz lan et puis se la tout bagay pral rive. Dame nan kidnape! Le pire dans tout ça, elle a crié à l'aide. En revanche, pou kapab entimide foul la, mesye sa yo tire anlè nan tout direksyon. Se la a, dyak la mouri e plizyè lòt moun blese. Blese yo, yo te transpòte yo dirjans nan yon lopital nan kapital la. Aprè dram sa a, pòt legliz la fèmen. Te gen yon lòt kilt ki te prevwa bò zò nevè di maten, li pa rive fèt. Antretan, pandan tout lajounen, se lapanik onivo de la rue de la Réunion. aprè dram sila. Sa fè 2 wi. Nou sonje byen sa fè 2 paske nou raple nou nan legliz advantiste Dikini, je kwa ke se tè o mwa davril le premye si m pa twonpe m, an plèn adorasyon dè endividi parèt yo kidnape plizyè moun. Sa te fè yon tole o nivo de la repiblik. Men legliz na pa aji. Se la sosyete sivil ki li menm te prefere sòti nan gon li pou denonse sa k ap pase nan peyi Dayiti. Et que que ça jodi là, à vini sa nta brûlé une sorte de clientèle. Écoutez, entraîner Écoutez, l'église, kidnapper des gens, ça devient monnaie courante. Et là, moi je moi, pense que l'État ne peut rien dire. Parce que l'État prouve tout simplement faiblesse li. Par rapport à à bandit armé. Mais écoutez l'église, est-ce que vous décidez de rester dans le silence? Moi je vous fais cette question. Parce que... M santi ke gen yon sèten ipokrizi o nivo de legliz. Se kòm si legliz jounen jodi a la a, li antre nan yon lojik, Écoutez, quand on fait ça, moi je prie pour que cela n'arrive, mais a fèk gade lòt moun. Non! Legliz doit agir e gen yon sèl jan nou kapab aji, se, m ta kapab di, fè inanimite, mete jenou nou atè. M pa konprann poukisa yon moun w ap priye Bondye, Epi yo atake w, ou pa met jenou atè pou priye. Je n konpran pa poukwa. Jounen jodi a la a, relijyon, m ap di sa nan peyi Dayiti, m pa vle nou dekante tèt nou. M pa vle nou antre nan yon lojik, Se moi qui donne la vérité. Non, se pa sa ki enpòtan. Nous avons une situation en face et la situation elle est catastrophique, il faut s'unir davantage. Jounen jodi a la a, legliz katolik. Legliz pwotestan ki genyen anpil antite ladan l tankou advantis, batis, pannkòtis, tout legliz sa yo kapab fon sèl. Poukisa n pa deside yon bon maten tout moun sa yo ki nan legliz mete jenou nou atè pou n priye paske m anvi di tèt mwen ke menm nan lapriyè nou ipokrit wi. Poukisa lè n ap priye nou pa priye pou lòt yo dabò epi aprè Bondye ap panse avèk nou. Sa sè le teorèm evidan an matyè de priyè. Oubliye vous meme et pensez aux autres et la Bondye ap panse pou kòz ou a men ekoute ou mete jenou atè ou mande Bondye poul pwoteje w sèlman epi la pa genyen sa n ta kapab rele espri de fizyonman nan legliz lan legliz pa montre li se egzanp lan aprè yo te fin kidnape moun sa yo o nivo de legliz dikini an mwen m panse ke tout legliz dayiti tap planifye yon jou jèn pou tout moun nan legliz mete jenou yo atè pou kapab priye avèk lafwa e ke jounen jodi a la a dram sa a li repete e se yon moun ki mouri aprè demen yo pral parèt anndan yon legliz yo pral enpoze nou lwa yo yap di nou ekoute dan lapriyè faut ne nous pas dit ben, y a sécurité, sinon vous allez tous mourir. Mais écoutez, chrétiens, vous êtes des lâches. Moi-même, je ne jodi là, je suis prêt. Si toute l'église a mis tête ensemble pour seul, pour faire un jour de prière, moi je suis prêt à observer ce jour. Mais vous êtes trop hypocrite. Vous vous défendez vous-même et la cause des autres. Le pasteur, il vit bien. Et les autres, ils sont pauvres. C'est là le problème et vous prêchez la résignation, c'est comme si insécurité, problème, traka, calamite, tout un tas de problèmes qui arrivent, nou dwe aksepte yo e nou pa dwe mete tèt nou ansanm pou n di ekoute legliz pe chanje, legliz pe prendre position. Ekoute, toujou rete inaktif e y ap toujou antre nan legliz, y ap touye nou, y ap mete nou nan difikilte. Bagay la grav. E mentenan! Je veux m'adresser aux autorités, aux jeunes de ce pays, qu'est-ce que vous faites? Eske nou deside rete ajenou an pou yo touye nou? Donk vous imaginez en 24 heures 10 kidnapping! On a beaucoup d'argent? Eh ben oui, paske nou gen anpil lajan, n'ap viv Dubaï, se pa vre? 90 pou san moun nan peyi a pòv. Et vous imaginez les gens qui font le kidnapping se moun nan menm klas avèk nou. Se menm nou menm nan yap kidnape. M pa vle preche yon mesaj de vyolans ki pou al jwenn bandi yo pou di yo chanje de direksyon paske kant on kidnap X on kidnap Y se la menm choz. Se menm kidnaping nan. Men ekoute, apovrir yon lòt fwa la klas defavorize se kòm si ou fon yon tou ou mete l tou vivan. Konpranne byen mesye lè bandi. Jounen jodi a la a La Région Métropolitaine de Port-au-Prince, Zòn Wouj, Zòn Wouj, di m ki kote yon nèg ap pase nan Pòtoprens la pou santi w alèz? E poutan, gen yon pakèt malfra nan peyi an. Nèg ki gen zam nan men yo, m pa rele yo malfra paske se nèg k ap fè politik yo Nèg ki nan politik yo men se yo menm m rele malfra. Y ap goumen jounen jodi a la se mwen ki iks, se mwen ki igrèk, se mwen ki fè, se mwen k ka fè. E poutan pèp la li menm l ap dechire. Hey! Sa n panse nou ye nan peyi sa a mesye? Sa l ye atò? Nou chak nan nou nou gen de twa grenn bandi dèyè nou k ap pwoteje nou, epi popilasyon an li menm l ap kreve. Genlè se Bondye k pou frape pye l atè mezanmi pou bagay sa a pou l sispann. Écoutez, j'avais annoncé un retour en force e pa bliye mwen menm toujou la pou m fè nou tande verite paske je crois que ça blesse mais il faut dire la vérité de manière qu'elle se présente mesye nou mechan nou menm k ap fè politik nou menm ki lage zam nan men ti jèn yo nan geto yo nou mechan men rezilta jounen jodi a. Men rezilta a jounen jodi a, se menm moun nan pwòp klas yo y ap kidnape, se menm moun nan pwòp klas yo y ap touye maten, midi e swa. Pòtoprens, zòn sa a moun pa frekante l ankò. Anpil zòn nan Pòtoprens, zòn wouj. A wè, se peyi sa nou te vle an. M ta renmen konnen si se peyi sa nou te vle a. Kòm nou jwenn li, oke mesye, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. E, fò m di nou ke. Bagay la tèlman grav nan peyi Dayiti, pèsòn moun pa eparnye. J'ai un ami à moi, je le considère comme un mentor, un père, paske se kelken ki m'a toujou konseye. Son non se Winchel Adrien. Si w poko kotwaye sitwayen sa a, ou poko kotwaye ankenn moun dan la Repiblik. Paske misye genyen sa n ta kapab rele yon sajès anraje lakay li. Ebyen, le journaliste. Ruinchel Adrien de Radio Télé Caraïbes li sibi yon atak nèg ame nan Dèlma 29. Se te le 25 septanbre 2021, 6 zè AM. Jounalis lan te itilize vwa sa ki parèt on ti jan kalm pou kapab evite anbouteyaj. daprè sa li fè konnen. Epi se la nèg ame ta pral atake li nan Dèlma 29. Viktim nan itilize vwa sa pou te kapab chape anba yon anbouteyaj nan wout Dèlma a lè nèg ame atake machin li t ap kondui an. Youn nan vit yo brize, pòt goch la li menm li resevwa katouch. Plizyè mwa oparavan, se te yon lòt zanmi m, yon lòt frè m. Nan radyo Ibo ki viktim Yann di Frantz Fidel pandan li tap pase sou wout 9 la. Sa non vle di nou? Non vle di jounalis yo tou yo pa gen plas yo nan peyi an. Yo mèt chache yon jan pou yo ale kite peyi a ba nou paske nou pa gen peyi pou jounalis rete ankò. Donk se tout moun. Menm lè yon jounalis ou te genyen 20 bandi ki byen avè w, men ou menm ou menase tou. Paske kèlkeswa relasyon w ta kapab genyen avèk yon bandi, yon konfrè w lè l kidnape oubyen li menase, fòk ou prè pou denonse. Se di, pami moun yo kidnape yo, gen yon jounaliste. Hein! Li te nan TNH, Kiskeya tou sa. Epi se konsa larepiblik li menm l ap vanse. Men sa kap pase nan peyi Dayiti, nan sitiyasyon nou ye la jounen jodi a la, Ariel Henry li menm kite peyi a lal pran lapawòl devan Loni. Men Ariel, banm di w, si w tal devan Loni tankou jan Mohamoun Abbas konn fè l pou al kriye sou sa kap pase nan peyi Dayiti, pou w mande yon entèvansyon an urjans, m panse l tap bèl. M pral fon emisyon talè pou. Pou m moutre nou kote ke gon grenn ameriken k renmen nou Daniel Foot kote l fè konnen mesye nèg yo mechan nan peyi sa anpil pou sa peyi a ap pase la a ebyen nèg yo se plezi yo ap pran se gwòg yo y ap bre diplomat etranje yo ki nan peyi an yo gentan in nan sitiyasyon an se kòmsi m ta kapab di w y ap travay pou rann sitiyasyon an pi konplike m pa konn sa pou m di ankò m pa konn sa pou m di ankò bagay la twò grav mezanmi moun nan kominote entènasyonal la. Voye yon sinyal non pou di ke sa kap pase yo nou pa dakò yo. Nou pa dakò yo men peyi Ayiti a. Men ni jounen jodi a. M te toujou ap fè emisyon pou m di ke yo ba nou bout tèren, nou pran bout tèren an. Nou aksepte pran l. E Michel Soukar te di yon koze sa gen 1 an je kwa. Gen yon lè kap rive pou ouvè pòt lakay ou pou sòti nan lari se bandi kap gen kle a nan men l, lè sa wap frape pa anndan Wap di eske ou ka ouvè mwen poum sòti al achte yon bagay, lap ouvè ba ou lap diw mwen baw 3 minit pou antre. Se sa. Paske nèg yo se wout sa yo te bezwen fè ak peyi an, nou pran yon ekip nèg ki pa konn anyen nan politik nou ba yo pouvwa, yon ekip nèg kap achte eleksyon, kap achte vòt pou 50 goud, se yo k vin senatè, se yo k vin depite. Ebyen jounen jodi a, men nan kisa n tonbe. Men, se pa sa k pwoblèm nan. Kèlkeswa yon rejim te monte, li kraze peyi a, men sa pou nou fè la a jounen jodi a la a, se yon inyon, yon fratènite ki kapab sove nou nan sa nou ye a pèp ayisyen, paske bagay la grav. Li grav. E si n pa rann nou kont ke li grav, ebyen gravisim nan pral atake nou pi douvan. Ke fè? fas a yn tèl sitiyasyon. M pa poze kesyon sa pou leta paske m konnen leta li konplis. M pap poze kesyon sa pou entènasyonal la paske si entènasyonal la pat konplis yo tap gentan ede nou paske sak gen la a se yon vergil pwoblèm li ye pou ta rezoud. M pap voye l bay lapolis paske lapolis la chaje ak pwoblèm pa l. Men m voye l bay sitwayen konsekan nan peyi an. Men m voye l bay bandi ame yo. An nou chita mesye. Pandan n ap manje vyann bèf, pandan n ap manje vyann kabrit, pandan n ap bwè, fè yon ti konsyantizasyon. Poze tèt nou kesyon sa pou n di ekoute, nan dizan men kòman Site Solèy te ye, jounen jodi a la men kòman l ye. A wè! Nan dizan men kòman Matisan te ye, jounen jodi a men kòman l ye. Nan dizan men kòman Gran Ravin te ye, Jounen jodi a men kòman l ye. Nan dizan men kòman Ti Bwa te ye. Jounen jodi a men kòman l ye. Èske itilize zam, fè kidnaping, touye dyak legliz, antre nan legliz, fè kanaj, se sa ki solisyon an? Èske se sa ki solisyon an? Poukisa nou pa ka deside pou n di ekoute, ann itilize zam sa a de manyè pozitiv? E nou konprann lè yon moun di nou itilize zam nou an de manyè pozitiv, Nou konn kisa pou nou fè pou n itilize l de manyè pozitiv. Nou te kapab mande pou pèp ayisyen an de preferans. Nou te kapab voye yon mesaj ba kominote entènasyonal la pou dire ke la sitiyasyon è grav a Ayiti. Men mesye, ekoute, mwen m se avè nou m ka pale paske m pap janm pale a leta. Leta sa a mechan twòp. Tanpri, yon ti pitye paske bagay la grav. Mèsi la famiy. Merci encore une fois ak tout moun ki te di yap tann mwen avèk enpasyans ebyen je suis de retour merci pou tout lanmou nou epi nou la lèn pa tande brim nou ekrim sa fèm plezi mwen menm tou lèm pa tande nou mwen mande nou kòman nou ye eske tout bagay anfòm men mpa konnen sise tout ayisyen genlè kap Kite peyi sa a pye pou antre Sendomeng, pou antre lòt peyi, pou al nan fontyè amerikano-meksikèn pou al pran yon imilyasyon, genlè se li n ap kontinye fè. Un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!